Bonjou bonswa tout moun byenvini nan fanmi top tech la siw nouvo pa bliye like abòne epi aktive ti klòch notifikasyon pou ka gen tout nouvo videyo nou yo. Nan videyo jodi a, m pral prezante nou top 5 moun ki gen plis kòb nan mond lan. Jan nou konnen l deja Bernard Arnold avèk Elon Musk toujou nan yon challenge. Ebyen pou ane 2023 sa, Bernard Arnold li pran tèt klasman sa. Bernard Arnold, sèl moun nan 5 moun sa yo ki pa evolye nan sosyete inivè teknoloji a. E se sèl fransè nan top 5 sa. Mesye sa se li ki direktè Louis Vuitton. Li gen yon fòtune ki estime a 186 milya de dola pou ane 2023 sa. An dezyèm pozisyon, nou gen Elon Musk. Anpil moun konnen l deja e Elon Musk te nan tèt klasman sa pou ane 2022 a. Donk pou ane 2023, donk bagay yo chanje. Mesye sa se direktè Tesla, SpaceX avèk yon lòt konpayi ki rele PayPal. E mesye sa gon pwojè la pou li kreye yon mwayen de transpò ki rele Hyperloop. Mwayen sa la pèmèt ou sot San Francisco a Los Angeles nan mwens ke 30 minit, pandan ke avyon pran 1 èdtan 30 minit. Koz pwojè l te gen pou l ta achte Twitter a, li te vann on kantite aksyon l te genyen nan tès la. Donk sa vin koz li chute. Kounye a li nan dezyèm pozisyon an avèk 184 milya de dola. An twazyèm pozisyon nou gen mesye sa ke yo rele. Jeff Bezos. An fevriye 2021, li te gon fòtune ki estime a 183 milya de dola. Donk kowonaviris la te fè afè misye. Donk li chute. Donk nan chute sa, kounye a li nan twazyèm pozisyon an avèk yon fòtune ki estime a 116 milliards de dollars. An katriyèm pozisyon nou gen mesye sa ki se Bill Gates. Li se kofondatè e prensipal aksyonè de Microsoft. Li reyalize etid li nan Lakeside School. An 2021, Bill Gates se te twazyèm moun ki pi rich nan mond lan. Pou. Ane 2023 sa, li se katriyèm avèk yon fòtun ki estime a 113 milya de dola. E map raple nou ke fòtun misye la lap bese mwa apre mwa, ane apre ane. An senkyèm pozisyon, nou gen mesye sa ki rele. Warren Buffet. Mesye sa son envestisè. Li envesti nan yon ekip gran antrepriz kote ke gen youn ki se American Express e gen yon lòt ki se Coca Cola Company. An 2021, mesye sa te nan sizyèm plas la. e an 2022 l te vin chute l te vin nan dizyèm plas e an 2022 sa ankò li te vin reyisi a monte tou prè senkyèm plas la l te repran sizyèm plas li e pou ane 2023 sa li an senkyèm plas la la avèk yon fòtune ki estime a 106 milliards de dollars.